Pa gen moun ki siperyè, pa gen moun ki enferyè, pa gen moun ki egal, chak moun inik e yo enkonparab. Dosye asasina Prezidan Jovenel Moise se kounya nèg pral manje prizon. Pwosè sila ki te prevwa fèt 8 me kap vini la nan lakou Florid repòte pou yon dat ki poko menm fikse pèp ayisyen, daprè sa Miami Herald rapòte. Jij federal la ki an chaj de dosye a kritike pwokirè yo ki dèyè repo sa, akize yo pral pase plis tan toujou andedan prizon. Sa k te voye n al touye prezidan? Frè m ak sè m k ap koute m, toujou nan dosye asasina prezidan an, ebyen pa gen dlo k pou lave Don Kato. selon deklarasyon Rose Montjean ki fikse pozisyon l sou desizyon Repiblik Dominikèn pran kont yon seri de otorite ayisyen. Li fè konnen se yon satisfaksyon an menm tan tou se yon wont pou peyi Dayiti. 3 moun blese pa bal yè lendi 17 avril la nan biwo sèvis imigrasyon Gonayiv la. Ensidan sa ki rive aprè yon polis te vle rantre nan espas la ak 2 pwòch li Responsab yo anpeche l, li rale zam, ebyen li tire nan tout direksyon. Nèg ak zam kidnape lendi 17 avril la Fleury Nord, Pierre Antoine ki se direktè biwo rejyonal DGI Gonayiv la. Aksyon sa pase nan lokalite Lakwa Peris nan zòn ki sou kontwòl gang Kokorat san ras. Medam matmwazèl ze mesye byenvini nan journal tout ayisyen konekte se fouco zanmi info paw kap prezantew edisyon sa. Gwo nouvèl mounanm yo byenvini se sou tak 509 ou konekte nenpòt kote ou ye depiw se ayisyen ou dwe konn tout sa kap pase an ayiti kou aletranje pa bliye abòne kòmante layke pataje video a pou travay la kapab avanse zanmi paw fouco. Pwosè asasina Prezidan Jovenel Moise ki te prevwa fèt 8 me nan lakou Florid, repòte pou yon lòt dat ki poko fikse daprè sa Miami Herald rapòte. Jij federal ki an chaj dosye a kritike pwokirè yo ki dèyè repò sa, akize yo pral pase plis tan toujou nan prizon. Donk frè se sè byen eme se kounya a ebyen jovenel moïse koke nan gòj on seri de nèg lè nou panse floup bay lap pase pi flap lap fini heheheyy ayayay gen bondye se kounya nap manje prizon sak te voye nal touye prezidan donk aktyèlman la a gon seri de nèg pèp ayisyen Y ap di kèt men, poukisa n pa t kite tip la viv? Poukisa n pa t kite l fin fè rès manda l? Nou tout t ap alèz, peyi nou t ap nan men nou. Kounye a la a, n al chèche yon zo pwason nou kwoke nan gagann nou. Donk, jan m toujou di l pa bor isit, gen yon seri de moun ou pa ka manyen yo. Gen yon seri de moun ou pa ka asasinen yo epi pou w pase trè sou yo se kòmsi ryen netè. Tann dat wap mache fè krim ebyen fòk ou konnen gon maten wap rive sou yon moun wap touyel ebyen se dènye kouk pou touye koukou a e medam matmwazèl e mesye tank pwosè a ap avanse ebyen se tank gen revelasyon kap fèt paske lè w tande lajistis pwononse donk gon seri de nèg ki te envesti lajan epi yo ret anba raje a sa w tande a yo rale yon souf Men tank pwosè a ap avanse, se tank gen koze k ap pran lari. E frè m ak sè m k ap koute m, dosye asasina Jovenel Moïse, m ap klè ansanm avè w, sa w wè ki te pase nan kabrit Sonson an, se li menm k ap pase. Menm moun ki te pase k te gade yo ap peye. Alevwa moun ki te prete chodyè pou te kwit kabrit la. Ou sonje eleman ki te bay chodyè pou kwit kabrit la? Li pa t nan manje kabrit la non, e prete y prete moun yo chodyè, li pase tou nan kabrit la. Donk menm moun ki t ap rele anmwey nan lari a, si n pa voye Jovenel ale n ap mouri, ebyen jounen jodi a, y ap peye konsekans lan. Pa gen pyès asasen ki panse yo ap ka kase fèy kouvri sa epi pou yo rete yo ap banbile nan larepiblik. Pa gen okenn otè entelektyèl ki pap peye. Pa gen pyès moun ki te peye pou touye prezidan an ki pap peye. Chak moun ap rankontre ansanm avèk zo grann yo. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen, jan ke n te anonse ou, Rosemon Jean prezante nan mikwo tak 509, mete koze atè. Li p fikse pozisyon l sou sanksyon Repiblik Dominikèn pran kont yon seri de dirijan nan peyi Dayiti, ebyen, sanksyon sa yo, li estime ke se yon satisfaksyon an menm tan tou, se yon wont pou peyi Dayiti. An nou tande repòtaj sila a. Rosemond Jean yon konpatriyòt fikse pozisyon l sou desizyon otorite an Repiblik Dominikèn pran kote prezidan an pase ebyen direktè imigrasyon ak emigrasyon an lòd yon seri de politisyen ayisyen nèg ki fè pati de sektè prive entèdi yo pou yo pile teritwa dominiken an. Pou kòmanse ebyen Rosemond Jean te salye de fason spesyal Fouco pèp ayisyen Ann tande. De fason spesyal. Se yon plezi pou mwen pou mwen sou chanèl Fouco pou m pale avèk oditè, oditris, entènot k ap gen pou gade ti bat bouch sa a. Ayayay ki Bondye! Mèsi Rosemond, donk fanatik tak 509 salye w e di w bon kouraj e bon travay. Ebyen medam, matmwazèl e mesye, sitwayen an. bay pwendvi l sou desizyon Repiblik Dominikèn pran kont on seri de gwo otorite nan peyi Dayiti. Li fè konnen se yon satisfaksyon an menm tan tou se yon wont pou peyi Dayiti. E dabò nou menm o nivo Fronord e gon kote nou te ka di se yon satisfaksyon. Pa rapò avèk mesye yo k t ap devore peyi a paske yo te kwè nan tèt yo, yo gen yon, yo gen lòt peyi de rechanj. Men yon lòt kote se yon wont pou nou, s on desepsyon pou nou gade jodi a ki peyi k ap korije nou, ki peyi k ap met lòd lakay nou, ki peyi k ap debarase m ta di, k ap netwaye lakay nou Pou mete gen de moun gen de moun yo site la nou ta menm trete deranblè listwa de moun jodi a se pou m wè se Abinader k ap netwaye lakay nou se yon hont se yon desepsyon lè nou konnen sa Ayiti te ye sa Ayiti te reprezante Pou apre 86, pou n twouve nou nan yon sitiyasyon kote se Larepiblik Dominikèn, se Lekanada, se Lezetazini ki ranplase pou nou sa n te kapab rele lajistis ayisyèn. Paske krim. Fòfe nèg yo komèt sou peyi a, se pa aletranje yo fè l. Okontrè, se ranmase yo ranmase fòtin ki la. Se pou Sendomeng ta arete yo voye ba nou pou nou jije. Vwala ke nou pa gen kapasite, nou pa gen mwayen. Nèg yo kreye, yo fon mizanplas Pou yo asire yo ke yo kraze leta a. Paske yo te gon lòt peyi, yo gon lòt leta de rechanj. Ebyen, pou mwen menm, se sa m kalifye de desepsyon pou m wè jodi a se la Repiblik Dominikèn k ap korije kaye politisyen ayisyen. Ki moun ankò? Dè zansyen premye ministre, dè zansyen senatè de la Repiblik, dè zansyen depite du pèp. Ou konprann? Sa vle di, e, e, e, tèmomèt sa a ki monte la ki moutre nivo. Tansyon, nivo koripsyon an, nivo vakabondaj la ke mesye yo tap fè anndan peyi a, mwen panse ke jodi a lanati ba nou opòtinite pou nou anba yo. E se si nou gon satisfaksyon se sa a, men yon lòt bò nou santi nou wont paske se kòm si m gen pitit mwen Pandan mwen menm map admire pitit la, map dolote pitit la, map fè pitit la tout moun konnen se bon moun, epi vwazinay, epi m tande laprès anonse ke yo pral prezante a laprès yon ansanm de moun swa yo arete nan vòlè, swa yo arete nan kidnaping, swa yo arete, epi lè map gade nan televizyon, mal chita devan televizyon pou m gade ki moun yo ap prezante ban mwen, mwen wè se pwòp pitit mwen yo ap prezante ki enplike nan tout zak malonèt sa yo. Kèl desepsyon! Dirijan an ki te la, pou ke yo devlope peyi a, men malerezman, yo vòlè tout lajan peyi a, kraze tout enstitisyon, yo al envesti lajan sa yo an Repiblik Dominikèn. Jounen jodi a, pou w ap ranmase ti pakèt ou, si ou te deyò, ou pa ka rantre an Repiblik Dominikèn, donk ou pèdi ni sak, ni krab. Ebyen, m panse jodi a, se nan, se nan faz sa a nou ye, ke nou deplore, e, e, e, e pou. De dirijan ki te la pou te retabli sekirite, ki te la pou te pèmèt de peyi a pran wout de devlopman, ki te pèmèt nou mwayen ki te dispoz, ki te a la dispozisyon kòm otorite piblik pou yo te pèmèt lavi popilasyon an chanje, enben yo pran yo al envesti yo nan lòt peyi lakay vwazan Repiblik Dominikèn epi yo pral gade yon bon maten, Fòtin sa yo pral disparèt nan men yo. Ou konprann? Sa yo rele malaki a, kòm yo te mal ranmase l, jan yo te ranmase l la, se konsa yo pèdi l. M panse non san, nan, nan, nan, nan ka sa a, gon kote m salye peyi sa yo, men yon lòt kote, se yon wont pou nou. Aprè desizyon Kanada, Lèzetazini, Repiblik Dominikèn fin pran kont on seri de gwo otorite nan peyi Dayiti. Kisa gouvèneman ap fè? Kisa lajistis nan peyi Dayiti ap fè? Donk kisa popilasyon an kapab espere de yo? Pèp ayisyen, Rosemond Jean te pale sou dosye sa. Aktyèlman ou gon jistris, on jistis an Ayiti ki fonksyone sèlman pou moun ki pa gen non. Moun nou te ka di les oubliés. Nan Lwès la, lajistis pa fonksyone. Lajistis fèmen. Lajistis kraze. Sa vle di nou pa kab pale de jistis ayisyèn. Dayè, se pou nèg yo kab montre nou a ki nivo yo pa enterese avèk kesyon jistis lan, ou wè malgre Emeline Prophète, Se vre se yon atis, se vre se te yon ansyen jounalis, se vre se te yon ekriven, men sepandan, nan faz nou ye la a, si yo tap mete, si yo te pran jistis la o serye, yo tap mete yon moun ki reponn, yon moun ki gen matirite, yon moun ki gen konpetans dan la matyè pou ta kapab remanbre jistis la. Ou wè sa Ariel fè pou jistis la pa fonksyone pou jistis la kapab pa kesyone l li voye izo fèmen ministè de la jistis e palè de jistis se Ariel Henry ki voye fèmen men palè de jistis dayè ou wè lè jounalis sa di PM e sak pase daprè tout enfòmasyon nou genyen ebyen izo ta debake palè de jistis li fèmen l sa l reponn li di jounalis sa se pa vre. Se pa vre jistis la pa genyen, se paske li gen kontwòl sa kap fèt la. Li konnen se li k voye fèl, li fèl pou kisa pou pa gen yon jistis ki fonksyonèl pou reponn a ansanm de de sa n te kapab rele deziderata popilasyon an matyè de jistis. Sa vle di jodi a pi gwo kwè E pi gò janm kwè ke jistis sa w gen la ka jije w de on ansyen depite. Pi gò janm kwè jistis sa k gen la ka jije on ansyen senatè. Pi gò janm kwè jistis sa ki la ka rele on premye minis ki patisipe nan asasina yon prezidan de la repiblik. Ok? Dayè Ariel voye on sinyal fò On komisè gouvènman pèmèt envite l pou l vin reponn kesyon apati de sa n rele ou de on ansanm evidans, de on ansanm dendis pètinan, de endis m ta di palpab, avere. Ou wè sa l fè kòm aksyon. Li revoke komisè gouvènman an. Li revoke minis de la jistis lan epi li asire l ke mètnan jistis la nan pòch li. Jistis sa la pou mwen, pou ou, pou moun ki pa gen non. Men, a oken moman dla dire, ou pa ka kwè gon jistis ki pral rele Rony Celestin. Ou pa ka kwè gon jistis ki pral rele kèlkanswa moun ke non yo ta site. Dabò, Ann al gade konbyen mwa asasina Jovenel Moïse. Ann al gade ki wòl yon ansanm de moun te jwe nan jistis lan. Ou pa wè ki moun jistis la ap chèche? L ap chèche chofè John Joel Joseph. Ou konprann? Y ap chèche, m ta di, Bon polisye ki te nan lakou ki ouvri baryè bay men eske ou wè jistis la anbranl poul di si gen 30 plis pase 30 milyon dola ki envesti pou asasina yon prezidan de la repiblik enben fò nal gade ki moun ki te ka gen kòb sa yo ann al gade kò ki konpòteman la jistis genyen Fas a yon seri de rapò dcpj kote li di me tèl moun, tèl moun patisipe gen endis ke moun sa enplike nan asasina Jovenel Moïse. Men moun sa yo annik rive devan jij ou pa, jij la lave yo yo menm. Lè w pran yon nèg tankou pastè Gérald Bataille ou pa wè kòman sa fini. Lè w pran yon nèg tankou Don Kato, Antonio Cheramy. Pa gen yon mond ki kapab lave Antonio Cheramy dan lasasina de Jovenel Moïse kòm konplis. Paske li di l, li anonse l e l fèt. Ebyen, ki moun ki ka lave mesye Ariel Henry ki al nan Scoop, yon emisyon ki gentan di Badio pa ka komèt yon krim parèy. Li pa gen, li pa gen matirite, li pa gen mwayen politik sa. Li pa gen kapasite pou komèt yon krim parèy. Sa vle di misye konn ki moun ki gen kapasite pou komèt yon krim. Men, ok, lè kounye a yo rele l pou l vin esplike, pou yo, pou yo evalye kapasite Badio avèk li, se revoke l revoke komisè gouvènman an. Gen pawòl wi nan peyi sila men se bouch ki pa genyen pou n chita pou nou pale. Pi lwen, Rosemond Jean fè konnen ansanb de moun sa yo yo pran sanksyon kont yo se alye sdp ki nan dwa moun, ki nan jistis, ki nan politik, sektè prive, se yon federasyon asasen ki te mete ansanm pou asasinen Prezidan Jovenel Moise. Ebyen, moun sa yo ou wè yo sanksyone jodi a, se yon ansanm de alye SDP ke se nan kesyon dwazimen, ke se nan kesyon jistis, men dan lansanm se yon federasyon ansasen ki te mete ansanm, ke l nan dwazimen, ke l nan jistis, ke l nan polis, ke l nan administrasyon piblik. Paske pa bliye, Pi gwo konplisite asasina Jovenel Moïse se leta ayisyen wi. Lè m pale leta ayisyen m ap pale moun ki nan leta a wi. Ok? Ò, ki moun ki gen kontwòl jistis lan? Anndan ki ki sektè minis jistis anba ki sektè li fè pati sa yo rele CSPN? Kiyès ki nan tèt CSPN nan? Yon potansyèl prezime asasen de Jovenel Moïse. Se li ki mete yon dam nan ministè jistis sèlman pou resevwa moun men k pa gen otorite pou pran okenn desizyon. Epi n ap pale de jistis, de ki jistis n ap pale? Ou pral di jodi a, nèg yo ki travay ki pèmèt Ariel Henry rive sou pouvwa la a, Ariel Henry pral aksepte pou yo mete manda, pou arete yo, pou yo. Ou pa ta ka konprann, menm nan lanfè gen moun pa. Jan ti pwovèb kreyòl la di l, malerezman jan anpil moun kwè, aktyèlman la a lapolis ap chèche Vitelòm, mete yon total de 10 milyon goud dèyè l. Pou Rozmon Jan se manti yo pap chèche l, paske lapolis ki lanse avi de rechèch sa a, se pa pou enplikasyon Ebyen Vitelòm nan touye prezidan Jovenel Moïse men okontrè yo ap chèche l paske l li di men ak kiyès li te konn chita planifye men kòman yo te arive touye prezidan andedan chanm lakay li 7 jiyè 2021. Vitelòm ou wè ke nèg yo ap rechèche aktivman an. Yo p ap rechèche Vitelòm aktivman paske l patisipe nan asasina Jovenel Moïse non. Yap recherche vitelom paske li di me a moun li te ye li pale li pat gen dwa pale ok ebyen se a pati de la mwen menm map di ou sèvitè ou pa gen jistis Pat gen jistis pa gen jistis e si anyen pa fèt pap gen jistis demen men sa pou nou konprann se vre lajistis yo kraze jistis lan men si yo pat dè enbesil ou sipèlatif yo patap kraze jistis lan yo tap jwe avèk jistis lan Paske, ou konn poukisa? Lè yo akize w de tout krim sa yo, ou gon prizon moral ke w ladan l. Se swa w te jwenn yon jij ki tande w e ki rann yon desizyon ki di sa yo repwoche w la l pa sa, ou di mwen li voye w al jije. Kounye a lajistis ta blanchi w. Men jodi a tout moun sa yo, yo pral fini, y ap fini nan sa yo rele poubèl kote yo jete bandi. Izo, o menm tit avèk tout nèg yo site non nan rapò kòm banditism, ki kòm chèf gang, kòm moun ki t ap finanse bandi. Jodi a, fòk yo menm yo ta fè efò pou ta gen yon enstans ki blanchi yo. Se vre, m tande yo pale de Kaplim. Men, yo di a fòk ta gon efò pou K Plim fè pou l ta pou l ta leve soti nan poubèl kote nèg yo lage l la. M pa konn si w konprann non. Ou gen Laurent Lamothe, ou gon ansanm de moun, moun sa yo, fòk yo ta gon rekou. Ò, si pa gen okenn rekou, tout pral fini menm kote. Èske se la a nou te vle rive? Ebyen, Se bilan 86 lan. E se sa k fè mwen menm tankou m di, m rayi 7 fevriye 86, paske 7 fevriye 86 vin pèmèt n ap pran lahont. Paske si pa t gen 7 fevriye 86, gen de moun ki chèf jodi a, gen de moun ki vin senatè, de chèf de gang ki vin senatè, depite, majistra eksetera. Si pa t gen 86, te gen Leta ki t ap kontwole bagay yo, pwobableman jodi a nou pa t ap pran wont sa yo nan men Larepiblik Dominikèn. Vwala frè se sè byeneme ou tap tande deklarasyon Rosemond Jean. donk ki fikse pozisyon l sou desizyon Repiblik Dominikèn pran pa rapò a ansanm de dirijan nan peyi Dayiti. Donk, jounen jodi a, yon seri de senatè, depite, yon seri de gwo òm dafè, gwo militan politik, tout nan menm poubèl ansanm avèk gang k ap touye moun, donk pèp ayisyen Pa gen diferans ant yo ansanm avèk ti mesye anba yo kap kidnape moun, kap koupe moun, se 31 21 menm tenyen an yo ye donk lèw pa fè respèw se sa ki pou rivew nan lavi. Frèm ak sèm kap koutem ensolit nou pou jounen jodia bon humm nou deside jwe boul men wè antrav vin tout jan. Pandan yo ap jwe boul epi yo choute boul, boul al kraze vit kay moun. Boul antre nan kay. E kounya la boul la pa menm ka achte vit la pou mete nan plas li. Gade sa k rive yon seri de jenn gason. Kè m fè m mal pou nou. Non nou pral peye vit la. Nou pral peye vit la mesye. M pa konnen si zòn bò lakay ou te gen yon granmoun konsa. Lò, lè ke w ap jwe boul epi boul la al tonbe nan lakou l, li toujou koupe boul la. Toujou gen yon ti granmoun konsa nan chak zòn kote k gen pil timoun k ap jwe. Toujou gen yon ti granmoun, lè w wè boul ou tonbe, li pran l li pote ba ou epi tou fèt atansyon, gen yon lòt li menm e koupe, li koupe boul la e fini. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila. Medam, matmwazèl e mesye, se moman pou n fè yon kout pye nan komin Gonayiv. 3 moun blese pa bal lendi 17 avril la nan biwo sèvis imigrasyon. Ensidan sa a rive aprè yon polisye te vle rantre nan espas la ansanm avèk 2 pwòch li. Responsab yo anpeche l, li rale zam ni epi l tonbe tire nan tout direksyon. Nèg ak zam kidnape ayè Fleurinord Pierre Antoine ebyen ki se direktè biwo rejyonal Gonayiv la. Aksyon sa pase nan lokalite Lakwa Peris, yon zòn ki sou kontwòl kokorat san ras. Frè m ak sè m k ap koute m, aprè yon laj konsètasyon, sektè Vodou a chwazi Mèt Newton Saint Juste pou reprezante yo nan KEP a, yon korespondans ki pote siyati Wayom Vodou a, KNVA, ak zantray ki achemine jodi lendi 17 avril 2023 a, yo voye l bay Laprimati. Frantz Casimir, alyas CP ou Ti Dou, Ebyen lapolis anonse yo mete l anba kòd nan dat 16 avril la, misye ki se yon manb gang 5 segond ki te gen kòm responsabilite nan baz la machandiz gang yo vòlè pou yo al vann. Nan dosye ki gen pou wè ansanm avèk lajistis, lapolis nan Lenbe arete samdi 15 lan Nederson Estimon, Jonyèl Charles ansanm avèk Sanslèn Pierre genyen tou Jhony Sen Fleur pou prezime enplikasyon yo nan vòl ak asosyasyon malfektè. Lajistis amerikèn anonse yè lendi 17 la yo arete 2 sispèk ki gen misyon pou kontrekare operasyon klandesten polis chinwa yo t ap fè aletranje an patikilye yon antèn klandesten k ap opere nan New York medam matmwazèl e mesye ebyen nap fè yon kout pye nan peyi Japon oh oh gen gwo koze k pase wi. Jan wap gade ti video sa a se premye minis japonè a ki te nan reyinyon epi sa w tande a pèp ayisyen yo tire yon eksplozif humm. Ebyen gade konpòteman ajan sekirite a. Rapidman li repouse l epi l pouse premye minis lan. Men nèg k ap sekirize chèf. Men nèg k ap sekirize chèf. Men nan peyi Dayiti se sekirite yo k pran lajan ki bay mèsenè pase pou y al touye prezidan. Eh oh jojo fò w ta la pou w ta gade ti video sa e pou w ta gade tout nèg kap ki tap sekirize w yo fò jojo ta la pou l gade ti video sa premye minis lan trè fokis nan yon reyinyon epi yo foup yo lanse w eksplozif ajan sekirite a ki konnen wòl li se sekirize pèp ayisyen, rapidman l pral pouse l ansanm avèk valiz ki nan men l lan, epi l bouskile minis lan, l di pouse kò, mete kò w sou kote, nou pa ka kite w pèdi la. Non, non, non, non, non, sa pa ka pase, nou la pou n sekirize w, nou la pou n pwoteje w. Men nan peyi Dayiti, pèp ayisyen, pa gen kesyon de onè, pa gen kesyon de respè. Yo bay mil dola epi sa w tande a yo bay mèsenè pase antre jis nan chanm prezidan pou al touye l. Yo san respè pou prezidan, yo san respè pou kay prezidan, yo san respè pou chanm prezidan. Yo pa gen respè pou pyès moun. Mil dola wi mil dola yo vann prezidan on kout bal pa tire yo kouche yo di nou mèt mare m wi mare m yo mare yo met atè epi yo pase tchatcha epi yo al touye prezidan epi yo soti ala traka pou lave kay tè èske w wè kòman on sitwayen defann chèf li men nan peyi dayiti pa gen bagay konsa se nou menm ki bay chèf la nou fini a e nou grangou menm si dèfwa sa ki sou nou yo. Menm si dèfwa lajan n ap touche, men sa pa anpeche nou likide yon frè nou pou yon mouda monnen. Ala traka pou lave kay tè papa! Medam, matmwazèl e mesye, repòtaj sa ou pral gade la a, se yon sitwayen ki rele Juste ki genyen 9 lane depi l avèg. Men, avèg li vin avèg se akoz maladi glokòm. Malgre l avèg, sa pa anpeche li pran lari ansanm avèk kivèt, bale, paswa, ti gode pou site sa yo sèlman pou l al bouske lavi pou l okipe fanmi l paske l gen 8 pitit plis madanm. An nou swiv ansanm. Paul Juste se yon sitwayen ki avèg akòz yon maladi depi 9 lane. Pèsonaj sa ki genyen 8 pitit sou kont li plis madanm, oblije pran lari al vann pou kapab sipòte fanmi an malgre move tretman li konn ap resevwa nan men achtè, li te pale nan mikwo tak 509. Jis mwen marye mwen gen 8 pitit e yap viv ansanm avèm wi. Alò nou konstate ou avèg e depi kilè ou avèg? Bon m avèg depi 2014 e 2000 jen 2023 kap vini la pral fè 9 an depi m avèg. Kisa ki ta alabaz avèg sa? Bon se te yon glokòm mwen te soufri mwen tap swiv doktè pou o fur et à mesure map swiv doktè epi li te banm medikaman mete li banm linèt tou sa mwen te achte linèt men o fur et à mesure je a tap bese bese epi yon bon jou m leve m wè m avèg m vin pa wè menm. Alò eske doktè pat janm di w si te gen chans pou w pat avèg kòmkwa gon bagay ou te ka fè pou te anpeche aske jodi a w avèg? Bon yo te di m ke pou glokòm nan, m te fè katarat tou, ke m ka fè operasyon, operasyon pa t ko prè pou m te fè li, fò li te, katarat la te rive nan nivo pou m ta fè operasyon an, yo pa t ko rive nan nivo pou m fè l la, glokòm nan yo te ban m medikaman pou m mete ladan, yo di m se bese l ka fè m avèg pita menm, e m pa pe. Li pap ka fèm wè li pap li kenbe li ka kenbe pou m pa pou m pa vin avèg men menm lè m tap mete medikaman men konsa li te bese kanmenm. Alò ou di ke ou potko rive nan nivo pou opere lè w pale de ou potko rive nan nivo pou opere eksplike nou un peu plus. Bon alò le katarakt la di m gon nivo pou l rive pou l vin rèk. Egalman gen lèson ka fè operasyon an men le fèt ke li pat ko bon men glokòm nan menm sèlman medikaman ou ka mete yo te banm medikaman achte medikaman men e kòmsi pat fè anyen pou li alò te gen ti neglijans ki konn pase bò kotem tou paske lè kem achte Lè ki pafwa lendi kama konn fini m konn poko achte oubyen tou gen lè tou m konn pral travay m bliye medikaman an tou sa se pa neglijans se erè m ta ka di erè m ta ka di sa sa vin fè ke bon tout sa ki vin koz la. Pou pèsonaj sa, sa vrèman deranje l akoz de andikap sa 8 pitit pou l okipe pou l peye lekòl e nan moman an Li pa wè se li menm k ap bouske lavi pou wè kòman l te kapab soutni fanmi an. Li pa wè li menm ki pral chita pou l ap gade, pou l ap tann yo lonje ba li. Donk li te pran inisyativ pou l vann gode, ti kivèt, paswa, bale, pou site sa yo sèlman. Wi sa deranje m paske pou lekòl timoun yo, m gen 8 timoun, pou manje pou bwè yo, mwen te gen dikap e se mwen ki t ap travay nan moman an pou teyatre Atikòb. Jis konnen naj sa banm anpil pwoblèm e sa vin koz tou mwen vin chit vin wè o dènye moman mte vin reflechi mte vin wè fòm gon ti mouvman nan menm malgre m pap ka fè grand choz men mte wè fòm gon ti bagay nan menm epi mwen te panse achte goblè Achte ti kivèt, m te konn, chak mwen vann mwen re achte yon bagay, ankò yo ta mande m, bale, m konn achte bale, e tout sa sot Sendomeng yo, m konn achte mòp, bagay, achte ti bagay re vann, ou konprann, alò, m vin wè chita bò lakay mwen pa twò sifizan pou mwen, m pa vann lè konsa, m konn Frontier ka te al yon ti kote pi lwen men m paka al nan mache jis pou anbouteyay m patap kapab. Pa rapò avèk jan yon seri de moun sou kou nan lari a, èske yo pa ba li fo kòb? Èske yo pa konn ba li 100 goud pou 500 goud? Kòman l fè remèt monnen? Li t ap bay repons ak kesyon sa yo. Bon m konn yo konn banm kòb gen kòb m konn chire vwa mwen m konn m pa wè malè pa konn pa m pa wè e aprè moun lè m vini ap di m kòb la li pa li chire e alò tou gen m konn bon lè m bò kote kèk moun m konn fè moun gade m mwen pou m wè konbyen si kòb la Kòb yo ban mwen siye sa, paske moun nan gen moun nan ki gen dwa de movèz fwa, li gen dwa di l ba w 20 dola, oubyen li ka ba w 50 dola oubyen 100 dola, epi sa l di l ba w a e pa sa. M konn fè kèk moun gade m mwen, epi gen lè tou kote m pa jwenn moun tou, m konn kite l sou kont Bondye, si m di si moun nan vle, m wè se yon enfim k ap chèche lavi, si moun nan vle. Men fòk timoun yo ale lekòl, fò madanm nan al brase osi. Donk pandan l t ap bay eksplikasyon pèp ayisyen, dlo t ap soti nan je l. Bon, difikilte m konn wè, m konn santi gen lè m konn santi m pa ta dwe ap mache pou kont mwen. Men fas fas ajan sa a prezante m mwen oblije oblije fè l kanmèm. Se vre madanm pèsonaj sa ap fè ti degaje, men sa pa sifi pou ke yo reponn ansanm avèk bezwen fanmi an, 8 pitit sou kont yo pou yo okipe. Donk medam matmwazèl e mesye, li oblije pran lari, ebyen li pa ale tèlman two two lwen pou l al chèche degouden pou konekte ansanm avèk pa madanm nan pou wè kòman yo te kapab soutni fanmi an. Non madam nan yon ti moun li konn li te gen avan avan mwen avan li konn ba li sipò men sa pa sifizan pou kapab ede nou ou konprann pou it ti moun pou lekòl pou manje pou bwè li jis sa li pa li pa li pa kapab reponn vre. Pèsonaj sa ki panse fè yon biznis pi grandyoz pou l pa leve sòti. men malerezman li pa gen mwayen ekonomik. Bon, mwen te panse a sa. Mwen te panse a sa pou m ta ka gen yon kote, yon kote m wè yon ti kote menm m ta kòmanse ta vle, m te panse la, m ta ka fè li lakay mwen. Men, fas a bezwen an, finans lan, mwen poko gen, mwen pa gen mwayen an epi jis sa k fè m oblije. Sòti an. Alò, mwen panse ke si ta gen posiblite pou m ta fè ba an plis, m panse ke li ta bon pou mwen. Kisa w anvi fè? Kisa? Pa egzanp, pou m ta jwenn yon sòt de èd, epi pou ta ka ede m pou m ta kapab fè yon bagay an plis. Pa egzanp, m ta ka gen, m ta ka achte plis bale, men tankou avan yè, gen moun ki vin mande m yon mòp, m pa gen, m pa ko ka achte. Pafwa w konn al achte se 3 w oblije achte men w te ka achte 6 te ka achte 8 te ka achte 12 te ka achte kantite an. Waw sitiyasyon an ekstrèmeman tris pèp ayisyen dèfwa w konn ap gade yon moun ki gen 2 men l ki gen 2 pye l ki gen 2 je l l an bòn sante l ap mande l pa deside travay men ou wè yon sitwayen malgre li malad li pa wè men li fè tout sa l kapab pou wè kòman l te kapab jwenn degouden pou ke li pran responsabilite fanmi l. Donk yon moun ki deside sipòte pèsonaj sa, ou kapab kontakte nou pou nou mete w an kontak ansanm avè l. Sou wout nou, nou te gen chans kwaze ansanm avèk Mèt Magloire ak yon bèl chapo kreyòl te pale nan mikwo laprès jou ki te 17 avril 2023 sou grèv ki lanse sou 18 jiridiksyon nan peyi a depi plis pase 2 mwa. E antan k avoka e sitwayen ayisyen, e la ke reyaksyon ke m te fè nan pakè Pòtoprens lan, mwen pa fè pou plè moun, mwen fè pou le peyi, pou lè prizonye ki sot an prizon. Ou gade, si yon grèv ka fèt, Grèv la fèt an antye, men pa gen kote pou yon grefye rantre a kote avèk yon jij pou y ap di ke yo y ap tann yon moun a wi klo, ap pran syèj. E moun sa yo ki nan prizon, ki sa yo ye? Se bèt yo ye. E avoka ki gen prè de twazan ki pa ka plede dosye, ki gen dosye nan koreksyonèl, ki nan asiz kriminèl, ò. Yo pa pase pou yo. Lè w wè moun nan, avoka ki fache, lòt moun ki fache pou ti sa, pou sa ke m fè a, se paske yo te nan konbinezon avèk jij la, se paske yo gen yon ti avoka mesken, se paske yo gen yon ti bagay tou piti nan men yo. Men, moun sa yo ki nan prizon, se pa moun yo ye. Pa gen ni habeas corpus, pa gen ni koreksyonèl, ni asiz kriminèl pou moun sa yo ki nan prizon an. E la wè doyen an. Doyen an konprann ke je suis du nord, lui aussi il est du nord. La doyen an di, mèt Magloire Smith sa ou fè pa dakò, kisa m te reponn doyen an? M di doyen an m pa rete, m pa mare nan kenn tab politik pèsòn. E je ne suis pas, mwen m pa nome pa leta, se li ki nome pa leta. Mwen ba yo mwen bay. Mwen travay pou le pèp. Si dwayen an li menm li vle pran pwomosyon, mwen pa gen anyen avèk dwayen an. Men, men sa ki vin rive, menm si m te okipe yon plas dwayen, komisè gouvèman, mwen menm lè m te kite Jorab m ap toujou pran tòj mwen. Tòj la, sa a, sa se avoka li, moun pa ka retire m nan sans sa a. Ok. Pske dwayen gen pa, dwayen gen pwoblèm pa l. Men pou le pouvwa! Gouvènman an te fè men li si vle li kanpe bò kote pèp la, li mèt kanpe bò kote pèp la. Bò kote gouvèman an, mwen menm m kanpe bò kote pèp yo pou yon ki nan prizon. Se nan sans sa a Dwayen an te di ke li pa dakò avèk mwen menm. Sa vle di m te reponn li, mwen di ke mwen menm m pap travay avèk gouvèman si m pa travay pou pèp la. Toujou selon òm de lwa, Mèt Robinson Pierre Louis ki nan Penitansye Nasyonal, non l site nan dosye trafik zam, bal, Port-de-Paix nan jiyè 2022 ki sot pase a la, toujou sekretè nan bawo Pòtoprens. Jiskaprezan, Mèt Robeson se sekretè bawo nan tout peyi a wi. Pandan l ap pije pèn nan Penitansye Nasyonal yo. Wi! Ò, aktyèlman, se yon avoka bawo Pòtoprens wi. Mesye, nou pa mande m anyen, ou pa konn sa fè mèt la pa ka lage la? Sa k fè l pa ka lage ba nou? Ki gwo gwo, ki avoka ou konnen nan bawo pòtoprens lan, mèt la ki pale pou misye? Ou pa konnen pifò avoka nan bawo pòtoprens lan gwo avoka mèt la, yo se konsiltan yo ye nan seri de pouvwa, si nèg sa yo al pran depozisyon pou mèt la pou yo libere l, nèg yo ap pèdi chèk yo, y ap pèdi frè de konsiltasyon yo, e sa fè gen anpil nan yo la. Yo pa pale lòt bagay sa yo. Oh se sur sèten si mèt la te nan lòt bawo se siman li tap lage. Men depi se nan bawo Pòtoprens gen twòp nèg ki nan bawo Pòtoprens lan ki nan konsiltan anndan gouvènman an. Si nèg yo al pran pozisyon pou mèt la, pou mèt la ta libere, kisa ki vin rive? Nèg yo ap pèdi chèk la, sa vle di nèg yo pran yo enterè yo prive ke te remèt la. Jan pwovèb kreyòl la di, chen pa konn al kay tayè. Avoka ki konsiltan mande m ki sa yo ap regle, ki konsèy yo bay nan sitiyasyon peyi a ye la, m pa konnen. Men mèt la fè konnen, li te gen chans al wè mèt Robinson nan penitansye, li te di l nan figi l ke l p ap lage. Lèm te diw sa mte diw tou misye wap lage menm menm menm menm menm menm. Ou dil sa? Mwen wèl nan prizon men mwen lari yo fin avèk misye mèt la fini yo fin avèk misye yo fin avèk li men nan prizon yo fin avèk mèt mèt la fini bon menm si ta va lage kisa li pral fè nan peyi sa mesye yo imilye misye yo kraze yo eey. Sa nèg yo pa wè sa ki pral. Bon e pa ka misye pa ka segretè bawo federasyon dè bawo dayiti li nan bawo pòtoprens api se yo ki te konfrè yo yap imilye konfrè ankò e ki kote e bawo a ye nan pòtoprens ki kote gouvènman ye nan pòtoprens ke e tout gwo nèg yo nan pòtoprens sa vle di al fè yon ti ankèt pou wè pifò nèg misye nan bawo pòtoprens yo yo konsitan nan gwo bwat leta. E si yo te di yo otan pou mèt la, yo kite mèt la pèk. Nan okazyon sa pèp ayisyen, ebyen, mèt la te fikse pozisyon l sou desizyon Repiblik Dominikèn pran pa rapò a ansanb de otorite nan peyi Dayiti. Li fè konnen apre aksyon sa, tout ansyen minis, ansyen depite, senatè, yo nan menm panye ansanm avèk chèf de gang Izo, pa gen diferans antre yo. M pa konn si nou wè nou ou pa wè non izo nan nan lis la non izo lè ezao. Ki lis li ye la? Nan lis ee gouvèman ee dominiken nan mete ke pou izo pa ka mete pye an repiblik dominikèn avèk lòt nèg yo evans paul ee bèto dòse ee youri latòti gen anpil lòt nèg anpil nèg A pati de la prezant deklarasyon, mwen konsidere ni Izo, nèg sa yo se menm, se sitwayen yo ye, menm jan kou nèg sa yo. Ou pa yo nan menm panye? Nan menm panye! Il n'y a pas eu de différence pou mwen avèk Magloire Civil, ni nèg yo te gen chèf gang. A pati de deklarasyon sa a, m konsidere nèg Izo sa yo se sitwayen yo te ye, menm jan kou mesye sa yo. Wè gade, lè w wè, sa son pwen sansib sa a m ap di la wi. Lè w wè Repiblik Dominikèn entèdi mesye sa yo pou yo pa rantre nan peyi yo. Nèg sa yo gen kay, yo gen lajan, chak vandredi y ap boule lajan sa laba Sendomeng. Ò, yo soti isi, y al laba. Lè w wè Sendomeng, sa se gwo kou sa ye wi, nèg yo mete an Ayiti. Wè gade, Lè w wè tout gwo konminezon, tout gwo bagay dwòg lajan k ap rantre, la Repiblik Dominikèn di konsa mesye m pa p mele men ki nèg men ki nèg men ki nèg rete nan peyi nou sa k ap pase. Sela vle di ke mesye mesye men si nèg yo pran sanksyon pou nèg sa yo se pou yo arete nèg sa yo tou. Ou pa ka pran sanksyon pou yo. Map gade sa gouvèman isi a ap di. Or si ke peyi etranje, Repiblik Dominikèn di men nèg yo, men nèg yo, men nèg yo ki nan pwoblèm nan, map gade sa yap di. Pou mèt la, lapolis ki renouvle avi de rechèch dèyè Izo, se blag yo ap bay. Si lapolis vle arete chèf de gang nan, sèlman ba li 20 mil dola ameriken, lap di lapolis ki kote pou l al chèche Izo si tout fwa yo serye. Ou pa wè map gade yon jwèt nèg yo ap fè DG pnh la map wè se yon jwèt yap fè m pa konn si ke je ne m'abuse pas lè w mete foto Izo sou rezo ou di w la pou bay enfòmasyon Izo mwen si yo banm 20 mil dola map di konbyen kote Izo banm 20 mil dola ameriken sèlman map di direktè pnh la rele mèt Magloire si l depoze banm 20 mil dola map di w mwen kote Izo ye m pap ka di w men ki kay ye map di w men ki nan direksyon ye ò E map tann direktè jeneral la. Pi voye 20 mil dola ban mwen kounye la a men kote izo ye nan vilaj de yen chache l a tande byen wi wap ban m 20 mil dola map voye nimewo kont ou ban mwen pou ban m 20 mil dola ap rele mwen m baw enfòmasyon sa ou pa bezwen voye enfòmasyon nan laprès pou di ou bezwen izo men kote izo ye e vilaj de yen al pran sa vle di ke ou e di direktè jeneral la ou dwe m 20 mil dola ameriken m pa vann anpil. Eh wap mete non non sitwayen an izo sa se sitwayen oh yo mete nan tout lis avèk tout lòt nèg yo se pa sitwayen ye kounye a si w di w bezwen izo anpi w pa konn kote izo ye pòtoprens e pòtoprens e vilaj do ye pou w al pran izo. Ala kote moun gen lafwa pou pase moun nan betiz pou mèt la pèp ayisyen Tout depite, tout senatè yo pa wè mete nou menm panye, il ya pa ide pou mwen menm apati de la prezant deklarasyon pwen yon dita li pa gen kenn diferans antre Don Kato e Izo li pa gen disken diferans antre la tòti e Izo paske se nan menm bagay la se pou menm konpòtman se pou menm sanksyon an se pou menm bagay la. E pou fini, mèt la te deklare, Moun sa yo yo sanksyone kit ou te minis, kit ou te depite, kit ou te senatè, ou fè pati de menm lis ansanm avèk bandi yo. Li mete yo an defi pou ke yo pwouve l se pa pou menm bagay Repiblik Dominikèn sanksyone yo. O, je mè, je mè, je lè mè an defi 2 prouve pa A plus B, eske se pa pou menm sanksyon yo pran yo? Yo di ke nèg yo gen gòn, yo gen zam, yo gen tout bagay sa yo. E mesye yo ki nan Vilaj de Dye yo pa di yo gen gang, yo gen zam, yo gen tout bagay sa yo? Se menm bagay la! Li la pou mouri menm menm bagay la, pa gen okenn diferans antre mesye sa yo e mwen e moun sa yo. Ok? Pa gen menm yon diferans. Vwala medam, matmwazèl, se mesye ou tap tande deklarasyon òm de lwa. Bagay la difisil wi kounya la pou ap gade yon ti banben ou menm ki te nan parleman ki tap, hein? Propoze dè lwa kite ministre ki tap pran dè desizyon wap gade w sou menm ban a izo ala traka pou lave kay tè lè w pa fè respè w se nòmal pou chen vole nan lèstomak w pou pis ponpe sou w paske w son san koutya. Nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye sport, medam matmwazèl e mesye, Akoz pwoblèm viza pou rantre Kiraso, seleksyon U-20 feminin nan pap ka patisipe nan eliminatwa koup du mond. Kominote Nòmalizasyon Federasyon Ayisyèn Foutbòl nan yon nòt pou laprès konfime seleksyon U-20 feminin nan pap patisipe nan eliminatwa mondyal kap gen pou fèt nan Kiraso akoz pwoblèm viza. Donk responsab yo fè konnen medam yo pap patisipe. Federasyon an fè konnen malgre demach yo fè bò kote Concacaf, paspò yo rete bloke nan konsila Kiraso a an Repiblik Dominikèn. Donk nan sans sa a, federasyon an envite konpatriyòt yo pou sipòte diferan seleksyon ki angaje nan konpetisyon entènasyonal sa nan objektif pou ankouraje jwè yo ansanm avèk jwez yo e fè yo briye drapo ayisyen an medam matmwazèl e mesye pou plis aktivite foutbòl mwen envite ou tande ansanm yon repòtaj ansanm avèk Jonathan Charles. Jounal tout ayisyen konekte 509 Jonathan Charles nan lè ribrik spòtif la kap prezante nou li. Nap kòmanse ansanm avèk dosye basketball NBA playoff yo. Afich pou jodi mardi an nan konferans ès la se pral dezyèm game a 7 è nan aswè Boston Celtics ap pral jwe fas a Atlanta Hawks Se Celtics yo k ap resevwa nan TD Garden nan, 19 mil 580 plas. Boston ap mennen 1 zero nan seri sa. Nan premyè gem nan yo te bat 112 a 99 avèk yon bon Jaylen Brahon ki te fè 29 pwen. 2 ekip sa yo pandan sezon regilye a te prezante bilan sa, Boston te fini dezyèm nan konferans Ès la 57 viktwa Nan premye gem nan, yo te bat Cavaliers yo 101 a 97 malgre Donovan Mitchell te fè 38 pwen pou Cleveland. Bilan 2 ekip sa yo pandan sezon regilye a, Cavaliers yo te fini katriyèm, 51 viktwa pou 31 defèt, Knicks yo te okipe senkyèm plas la, 47 viktwa pou 35 defèt. Nan konferans West la un peu plus tard a 10 zè, toujou mardi, toujou jodi madi an, Phoenix Suns ap jwe fas a Los Angeles Clippers, Clippers yo te fini senkyèm 44 viktwa pou 38 defèt. N ap pale kounye a dosye foutbòl Lig dè Chanpyon nan zòn Concacaf la, kenzyèm edisyon yo, kenzyèm edisyon an padon, afich pou demi final ale yo, premyè demi final la ap ofri nou yon batay 100 pou 100 meksikèn a 10 zè nan aswè jodi an menm nan Estadio Universal. Univèsitario a, ki ka kenbe 42 mil moun, Tigres de l'Université Autonome du Nouveau León, ap tann de pye fèm klèb Lyon. 2 ekip sa yo, youn konn lòt paske yap jwe nan menm chanpyona nan Liga Meksikèn nan. Si nou gade soti 2012 pou rive jounen jodi an, 2 ekip sa yo jwe 29 match, 8 viktwa pou klèb Lyon ki bay 30 gòl, gen 10 match nul, 11 viktwa pou ekip Tigres la ki bay 37 gòl. Deja Meksik ap gen yon reprezantan nan final. Nou prale kounye a an Ewòp pou n pale Lig dè Chanpyon e kar de final retou yo afich pou madi 18 avril la, 2 match a 3 zè nan aprèmidi nan stad Diego Armando Maradona, Napl ap resevwa Milan AC. Nan match ale a, Milan te genyen Napl 1 zero, nenpòt match nul se Milan k ap kalifye, Napoliten yo bezwen bat pa 2 gòl deka si yo vle dekroche biyè kalifikasyon yo. Nan lòt match la, nan Stamford Bridge la, Chelsea ap resevwa Real Madrid. Deja nan match ale a, Real te bat 2 zero, Chelsea bezwen bat pa 3 gòl deka si l vle al jwe demi final. Si Real pèdi pou Le Luxe yon gòl deka, se li k ap kalifye. Nenpòt match nul tou ap ranje koze chanpyon an tit yo, Real ki pati favori. Yon Chelsea ki malad rete sou 5 match san l pa ko goute gou viktwa Anke li avwe ke se demwazèl la menm ki te desann pantalon l pandan l te chita sou bò l evye a nan yon twalèt, demwazèl la te fè sa n te ka rele yon felasyon pou li. Alvès te kontinye pou l di, Demwazèl 23 zan te soti sou li, yo fè sèks san prezèvatif, Alvès te kenbe 2 jenou demwazèl la pou l te ka ejakile. N ap raple eveneman sa te pase nan lannuit 30 desanm nan zòn Vip e Sutton yon bwat de nuit ki sitiye l nan vil Barselòn. N ap pataje kounye a ansanm avèk chak fanatik jounal Tout Ayisyen Konekte 509, espesyalman fanatik ribrik espòtif la, klasman soulye dò ewopeyen pou sezon 2022, 2023, ki jan sa ye? Ann bay top 10 la. N ap kòmanse ansanm avèk dizyèm nan, se Falorin Balogun, misye fè 18 gòl, Men se 36 pwen l rekòlte. Li se yon ameriken. Li gen 21 nan. L ap jwe nan Stade de Reims an Ligue 1 fransèz. Nou konnen peyi Lafrans li menm ki fè pati nan top 5 UEFA e koyefisyan l se 2. An dezyèm plas se Ivan Benjamin Elijah Tnei, 18 gòl, 36 pwen. Li se yon anglè, li gen 27 an, li se atakan Brentford nan Premyè Lig anglèz la. Se sak fè n wè se 2 pwen li rekòlte chak gòl li fè. An uityèm plase, Hamal William devas Pellegrino 25 gòl. L ap jwe nan chanpyona Nòvèj la. Chanpyona sa chak gòl yon jwè fè se 1 pwen 5 ou rekòlte. Se sak fè Pellegrino totalize 37 vigil 5 pwen. Li se yon Nòvejyen, li gen 32 zan, l ap jwe nan ekip Bodo Glimt la. Setyèm plas se Alexandre Lacazette 19 gòl se 38 pwen. Entènasyonal fransè a gen 31 an, li se atakan Lyon nan Lig 1 fransè a. E nan sizyèm plas la nou jwenn se Jonathan David, li menm ki gentan fè 20 gòl. Jonathan David si nou gade son afè de 40 pwen ke li gentan benefisye. Entènasyonal kanadyen an gen 23 zan, li se atakan Lille nan Lig 1 fransè a. An senkyèm plas se Kylian Mbappé, louten, Nijerian gen 24 tran, li se atakan Naples nan Serie A italyèn nan. Nan dezyèm plas se Harry Edrakin, 23 gòl, 46 pwen. Entènasyonal angle a gen 29 an, li se atakan Tottenham Hotspurs nan Premyè Lig anglèz la. Se konsa li menm ye nimewo 1 an se gran favori a Erling Bro Haaland, 32 gòl. 64 pwen, entènasyonal Nòvejyen an gen 22 zan, l ap jwenn ekip Manchester City a an Angletè. Yon klasman kote nou wè Lig 1 franse a gen 4 reprezantan, Premyè Lig anglèz la gen 3 reprezantan. Nou pral pale kounye a 28 tyèm joune Bundesliga alman, rezilta ki te fèt pandan wikenn nan, Bayern Munich te fè 1 a 1 avèk Hoffenheim, entènasyonal franse a Benjamin Pavard te ouvri skò la nan 17 tyèm minit de je, Kwoat la Andrej Kramaric te egalize nan 71 zièm minit de jeu. Borussia Dortmund pa pwofite fo pa Bayern nan li fè match nul 3 3 fas a ekip VfB Stuttgart la. Poutan nwa e joun yo mennen 2 zero. Sebastian Haller 26 zièm minit de jeu e Malen 33 zièm minit de jeu. Stuttgart te remonte o skò. Koulibaly 78 zièm minit de jeu e Vagnoman 84 ièm minit de jeu. Dortmund te fè 3 a 2 avèk ameriken an Giovanni Reina ki dizuityèm. Meyè bitè chanpyona sa se Niclas Füllkrug, 16 gòl li gentan fè. Meyè pasè se Raphaël Guerreiro ki gentan bay 11 pas gòl l ap jwe nan Borussia Dortmund. Nou prale kounye a nan foutbòl transfè pou nou pale gen jounal espanyòl la, Marca, ki fè konnen ekip Al Nassr la vle genyen chanpyon du mond e balon dò 98 la, Zinedine Zidane pou vini antrene l. Sawoudyen yo gen entansyon pou ta fè Zidane vini antrenè k ap pi byen touche nan istwa jwèt la, yon kontra 2 zan ak yon salè 60 milyon ewo chak ane. Zidane depi 2021 pa gen ekip lap antrene, li te ranpòte 3 lig dè chanpyon avèk Real Madrid 2016, 2017 pou rive 2018, dayè se sèl ekip ansyen kapitèn seleksyon fransè a te antrene jiska prezan. Nap siyale Al Nassr nan moman kote nap pale a pa gen antrenè, Rudy Garcia 59 an ki te nan tèt ekip la pa la ankò, Anpil medya lokal rapòte se Cristiano Ronaldo ki te lakoz dirijan yo voye ale teknisyen fransè a, yon afè a swiv. Jonathan Charles t ap prezante nou ribrik spòtif sa sou paj jounal Tout Ayisyen Konekte 509. Merci Jonathan Charles, chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl, byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Notre cher Sénateur Youri Latortue. Apa nèg tounen piblisis, sak pase menm? He! Senatè a pote gen anpil talan men ankadre mo pa jwenn. Adjee! Si m te jwenn senatè m ta ba li fran pil spòt. Anba non, w pa ta bezwen site tout la sent jounen nan vòlè zafè moun. Eeyy pèp ayisyen ann tande deklarasyon senatè Youri Latortue aprè ke Repiblik Dominikèn fin mete l sou menm lis ansanm avèk Izo, entèdi l pile teritwa dominiken an. Ok senatè youri lan hehehehehehehehehe anmweyy gade sa politik ka fè mesye nèg ki chaje a konesans wi mesye oh youyou oh youyou. Ala kote nèg yo odasye papa. Men sak pase menm poukisa Repiblik Dominikèn pran sanksyon kont ou pèp ayisyen an tande. Solda dominiken te vin an Ayiti, se mwen kòm senatè, lè yo te vin an kachèt, se mwen ki t al dekouvri kote yo ye nan marin nan, ki te denonse, ki te mande nan 24 è pou y ale. Lè pa egzanp m ap fè Petwokaribe, se. Mwen menm ankò ki nan ankèt la te mande pou Senatè Bautista bay esplikasyon sou kontra 400 milyon dola ke l te genyen avèk Leta Ayisyen ke nou pa wè èv yo. Twazyèmman, lè ke mwen menm mwen te kòmanse fèm la a 50 mil poul, m pase a 250 mil, lè sa a, anben agrikiltè ki nan Santiago yo ekri nan jounal, yo di le Sénateur Latortue est un ennemi de l'agriculture dominicaine. Sa vle di ke gen dè. Ou vle dim la se pou rapò petro karibe avèk ze a poul la yo yo sanksyone w? Hehehehe ok kounya la lèzetazini a kanada poukisa yo sanksyone w pou ze avèk petro karibe? Mesye oo hehehehe ou pa konn wè dèfwa w tèlman fè epi granmoun ou anonse w yo pral bat ou kounya la wap poze tèt ou kesyon se pou rezon sa se pou rezon sa se pou rezon sa Papa m konn fè nou sa. Chak sa w fè l di w plen sak la. Li di w kontinye plen sak la. Kou l kòmanse ranvèse atè, w ap kwaza zo grann ou. Non, senatè di m. Sa vle di, ou konn wè dèfwa w tèlman fè pèp ayisyen kounye a la, lè yo pase w yon tabòk ou pa konn poukisa yo pase w li. Nan tout sa w fè, ou pa konn pou ki rezon. Lè yo pran bat ou pa konn pou ki rezon yo ap Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa. Antesedan ki fè m panse ke s on bagay sibjektif, se jis on bagay pike kole, se pa on bagay global, se pa on bagay de desizyon solidarite, s on bagay ke Sendomeng ap regle kont li avèk lòt moun ke l pa dakò avè l. Se vre ke Prezidan Medina, lè kesyon. Vre, e Lèzetazini ak Kanada, hein? E depatman trezò ameriken ki sanksyon nou la pou rapò petro karibe a senatè youri humm pou ze a poul la yo pa vle wè senatè a pou ze a pèp ayisyen pou poul la e merde santil. sòlda yo e te vin ann Ayiti a, li te fè yon konseye l rantre an kontak avè m e m te rann li yon vizit prive kote ke li te esplike l poukisa sòlda dominiken pa ann Ayiti e l te konprann. Men Prezidan Abinader, jan l aji a la a, ebyen, li montre ke li pa aji selon metòd de solidarite an dwa entènasyonal, l aji, ebyen, de fason sibjektif, kote li chwazi moun ki pa nan enterè ekonomik Repiblik Dominikèn, e se poutèt sa mwen mwen di, se yon pwovokasyon ke nou pap reponn, piske deja. Kounye a, pa gen pwoblèm, pase i pran an pay kit an pay, men w pa ka di m epouze avèk Petwokaribe. Non, fo pa ensi avèk nou, Senatè. nan pwodiksyon nasyonal jan n kwè a e dezyèmman nan mete a dispozisyon de peyi a yon plan de sekirite si otorite yo vle pou nou pote jisteman konkou nou pou nou fini a kesyon ensekirite sa. Mwen envesti lakay mwen Gonayiv, Pòtoprens, Leyogàn e gen lòt envestisman ki nan kou se nan gran Nò e nan gran Sid. Mwen vle ke in fwa pou tout mwen eklèsi kesyon sa a Mwen toujou panse ke jan Ayiti ye la a, si yon moun rive gen yon ti mwayen, se an Ayiti pou w envesti l, paske jodi a, peyi sa a, don nou menm jisteman ki ladann nan, pa gen lòt moun k ap vin fè l pou nou. Men ki jan w konprann sa, yo asosye nou avèk, pa egzanp, Izo ke yo entèdi rantre Repiblik Dominikèn, e an tèm dimaj, sa reprezante ki sa selon ou menm pou ou? Anben, se pwovokasyon k rive nan nivo sa a. Pa bliye, lè moun nan, li konnen e mantalite a li konnen sa gang sa yo ye pou ke li menm li ka pwovoke w li ka kreye yon sòt dimilyasyon li mete non avè yo. Ala traka pou lave kay tè senatè youri latortue men mwen chenèt la pa ton bon senatè sak pase. Abinader fè flay tande. Bon ok humm si nou te gen nen nan figi nou nou te kole tou yon sanksyon nan negwen abinader. Li poze kolon sanksyon dèyè l. Si n te gen nen nan figi nou si n te moun. Paske yon prezidan pa ka asasine andedan chanm lakay li. Epi peyi ki kole ansanm avè w la, mèsenè yo pase sou teritwa l la vin touye prezidan. Mèsenè yo pase lakay li chaje gwo politisyen ki enplike nan touye prezidan. Si n te gen nen nan figi nou. Malerezman sa jan doub nou ye. Nou pa pre glan yon ki serye vrèman. Sin te gen nen nan figi nou kanal irigasyon jovenel moïse tap konstwi sou rivyè masak la nou ta pral vin fèl men nou pa gen nen nan figi nou nou gen grenn zanno kay òfèv si nou te gen nen nan figi nou nou tap sanksyone abinader tou. Men son pakèt bann ajan doub nou ye. Nou met ansanm avè yo pou nou destabilize pwòp peyi nou. Enben jounen jodia se pou l koresponn ansanm avè nou pou n manyen kite sanwont. Medam, matmwazèl e mesye ebyen byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Eeeee mal tonbe son pwason pak kòm nou toujou nan mwa avril. Ayisyèn yo an Repiblik Dominikèn k ap fè koze. Ann gad videyo sa ansanm. Meli sa nap gade la son pwason yon fanm wi yon fanm sendomeng m bay gwo vandredi sen an m bay fon pwason pou mwen m esèy remèt mwen meli sa nap gade a la se pwason. Kouraj Ala traka pou lave kay tè wi mesye. Kòman yo rele pwason sa, pwason godsèl oubyen gwo sèl? Antouka, janm toujou renmen di l, Ayiti dictature la perle des Antilles, Ayiti demokrasi la repiblik dè koken, sèl vòlè yo ka prete ki viv ravè ra, ki mourra kaka ra. Medam, Mesye, bonswa yon lòt fwa ankò. Mèsi dèske w chwazi voa Kreyòl pou w enfòme. Se premye sòti nou pou semèn nan. Se yon plezi yon lòt fwa ankò pou nou ansanm. Gwo afwontman nan peyi Soudan an, enben Nasyonzini ak Etazini mande pou fòs zame soudanèz yo sispann goumen tousuit. Sandra Lemaire gen detay sou sa k ap pase nan peyi afriken sa a. Moun peyi Soudan rete lakay yo pou twazyèm jounen youn apre lòt jodi lendi a nan moman lame a ap goumen avèk yon fòs rival pwisan nan lari kapital la ak plizyè lòt vil pou pran kontwòl peyi a. Gen 97 sivil ki pèdi lavi yo. Sekretè Jeneral Nasyonzini Antonio Guterres lanse apèl pou yon seselfe. I strongly condemn the outbreak of fighting that is taking place in Sudan. Li di mwen kondane ak tout fòs mwen batay k ap dewoule Soudan e mwen lanse apèl bay lidè fòs zame soudanèz yo ak fòs sipò rapid yo pou yo sispann goumen tousuit, retabli kalm epi tanmen yon dyalòg pou rezoud kriz la. Sitiyasyon sa a deja lakoz yon pakèt moun mouri, pami yo sivil. Nenpòt ki ogmantasyon nan vyolans lan ta kapab devaste peyi a ak rejyon an. in the cause of peace, to support efforts to end the violence, restore order, and return to the path of transition. Atak ayeryen ak kout zam te entansifye Lendi nan kèk rejyon Khartoum, kapital la, ak nan vil Omdurman, ki sitye tou pre a. Moun te ka tande kout zam ap chante ozalantou katye jeneral lame a epi lafimen t ap soti nan zòn nan. Ahmed, yon enjenyè k ap travay Khartoum, dekri eksperyans la. Suddenly I heard a lot of big sounds. Li di, Mwen t ap dòmi epi sanzatann mwen tande yon gwo bwi tankou bal, obi, mwen pa konn sa l te ye. Mwen pa t ka kite kay mwen, gen gwo danje deyò a. Lame a tout kote e mwen pa menm konnen poukisa. Omwen sis lopital nan kapital la te oblije fèmen pòt yo akoz batay yo. Nan peyi Japon, kote l ap asiste rankont o somè G-7 la, Sekretè Deta Etazini Antony Blinken di jounalis yo y ap veye sitiyasyon an. Li di n ap veye sitiyasyon an nan Soudan de pre. Nou pran kontak ak patnè nou yo nan mond arab la ak Afrik ak nan òganizasyon entènasyonal yo. Nou gen gwo kè sote pou batay k ap dewoule yo avèk zak vyolans yo. Nou tout dakò fòk Jeneral Burhan avèk Hemedti pwoteje sivil yo ansanm avèk etranje k ap viv nan peyi a, pami yo anplwaye nou yo nan Soudan. Epi nou tout kwè gen yon bezwen ijan pou yon seselfe, yon retou sou tab negosyasyon an, epi pou reprann diskisyon ki te ba nou anpil espwa ke Soudan tap genyen yon gouvènman demokratik sivil yo dirije yon lòt fwa ankò. Moun Soudan vle pou lame a tounen nan kazèn li. Yo vle demokrasi. Yo vle yon gouvènman sivil. Blinken te kanpe bò kote Sekretè Afè Etranjè britanik la, James Cleverly. Goumen ant 2 fòs zame yo se yon lit fewòs pou pran kontwòl pouvwa a ant chèf fòs zame peyi a avèk lidè yon fòs paramilitè. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Merci Sandra, toujou nan entènasyonal la, gwoup G7 la reyini nan peyi Japon nan yon moman trè difisil nan istwa mond lan kote enben gen anpil konfli ame k notamman an Ikrèn, M. Serge François Michel gen detay. Minis zafè etranjè gwoup G-7 la yo reyini nan peyi Japon pou diskite sou kriz ki pi difisil pou kontwole yo nan mond la. Sou pwogram reyinyon an gen lagè Ikrèn nan, agresyon Lachin kont Taywann ak tansyon sou Preskil Kore a. Kominote entènasyonal la rive kounye a nan yon kalfou istorik, konsa nou pwal rejte ak tout fòs nenpòt efò yon peyi ap fè pou kont li pou l chanje lòd ki deja tabli oubyen agresyon Larisi kont Ikrèn nan ansanm ak menas pou l sèvi ak zam nikleyè. Konsa, nou pral demontre mond la detèminasyon solid Gwoup 7 la pou li kenbe lòd entènasyonal la ki baze sou rèy lalwa. Menm anvan chita koze yo te tanmen nan vil vakans Karuizawa ki fè cho anpil kounye a, lòt aktivite te menase pou detounen atansyon ki ta dwe santre sou diplomasi. Kesyon sou fuit ransèyman nan Etazini an lage dout sou kèk alyans ki enpòtan anpil pou li. Te gen kè sote sou sekirite apre yon moun te voye yon eksplozif sou Premye Minis Japonè a Samdi. Gwoup G-7 la gen ladan Kanada, Lafrans, Almay, Itali, Japon, Etazini ak Wayòm Ini. Inyon Ewòp la se yon manm ofisyèl tou, men li pa gen dwa dirije ni òganize somè lakay li. Serge François Michel, voa Kreyòl. Efektivman, gwoup G-7 la panche sou fuit dokiman yo Ozetazini pandan 3 jou, kote y ap pale de sekirite, y ap pale de diplomasi. Pandansetan, prezime otè a nan kesyon fuit dokiman an ap gen pou l parèt devan yon tribinal yon lòt fwa ankò, yon kesyon ki retni atansyon kolaboratè nou Jean Robert Philippe. Jack Teixeira, manm Gad Nasyonal Massachusetts la ki anba akizasyon kòmkwa li ta mete nan lari dokiman sekrè Etazini, gen pou l retounen nan tribinal pou l fè fas avèk 2 chèf dakizasyon pou pi piti. Senatè Repibliken Lindsey Graham, ki t ap patisipe nan pwogram chèn televizyon ABC This Week deklare dwe gen bon jan ankèt ki fèt sou aksyon sispèk la. Gen manm militè k ap sèvi nan Jòji ak lòt kote k ap viv jounen jodi a avèk mwens sekirite akoz zak manm lame de lè sa a poze. Pa gen okenn jistifikasyon pou yon manm Kongrè a sigjere li dakò pou dokiman sekrè yo pran lari akoz ou dakò avèk koz l ap defann nan. Li teribleman iresponsab e li lage Etazini nan yon danje grav. Etazini kòmanse pale avèk alye li yo apre dokiman sekrè yo pran lari. Sekretè Deta ameriken Antony Blinken te abòde dosye a samdi pase pandan yon vizit tou kout li sot fè nan Vyetnam. Nou fè remake klè angajman nou pran pou nou sekirize ransèyman sekrè, angajman sekirite patnè nou yo avèk alye nou yo. Sa m tande jiskaprezan, Se yon apresyasyon pou etap nou franchi e ke li pa afekte kowoperasyon nou. Chèf diplomasi ameriken an twouve l o Japon kote l ap patisipe nan yon rankont minis afè etranjè 7 peyi pi rich sou planèt la. Kèk obsèvatè eksprime enkyetid yo pou fuit dokiman sekrè yo pa afekte chita pale a. Chèf diplomasi yo ap diskite sijè cho tankou gè a an Ikrèn avèk tansyon ant Lachin ak Taiwan. Analis Park Kwon Gon, pwofesè Iowa Romana University, ap kòmante sou enpòtans rankont lan. Mwen kwè fwa sa a, Gwoup Jesèt la kapab aji kòm yon tès si wi ou non li kapab ale pi lwen yon fowòm ekonomik pou l tounen yon nouvo kò konsiltatif pou sekirite. Rankont Minis Afè Etranjè Jesèt yo ap dewoule avan somè lidè Jesèt yo k ap fèt nan Hiroshima o Japon mwa pwochen an. Jean-Robert Philippe, voa Creole, Maryland. Mèsi Jean Robert Philippe, n ap rete toujou nan aktyalite entènasyonal la. Kèk lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la, Minis afè etranjè Ris la Sergei Lavrov twouve l nan peyi Brezil pou yon rankont ak prezidan brezilyen Luiz Ignacio da Silva alyas Lula, Li fèk sot fè yon vizit ofisyèl nan peyi Lachin. Vizit chèf diplomasi Ris la nan peyi Brezil enskri nan kad politik pou ranfòse relasyon Larisi ak peyi nan Amerik Latin yo, sitou avèk alye tankou Venezuela, Kiba, Nikaragwa. Vizit sa tou ap dewoule kèlke jou sèlman apre yon emisè brezilyen e konseye politik Prezidan Lula, an palan de Celso Amorin, te al Moskou pou diskite sou yon solisyon nan gè a nan peyi Ikrèn. Prezidan Lula nan vizit li nan peyi Lachin te di Brezil tounen sou sèn entènasyonal la apre 4 move ane ak prezidan ekstrèm dwat Jair Bolsonaro kòm prezidan Brezil. Nan peyi Larisi, lajistis kondane opozan politik Vladimir Kara-Mursa pou l pase 25 kan nan prizon pou trayizon ak lòt akizasyon ankò lajistis retni kont li, akizasyon ke li rejte. Se pi gwo sanksyon lajistis pran kont yon moun nan peyi Larisi depi Moskou te voye plizyè dizèn milye sòlda ann Ikrèn ane pase, Kara Mursa, 41 an, papa 3 pitit, denonse envazyon Ris la ann Ikrèn, menm jan li toujou kritike metòd Prezidan Vladimir Putin yo e li mande peyi oksidantal yo pran sanksyon kont Larisi. Pandansetan, minis agrikilti peyi Ongri, Sandor Farkas, deklare nou dakò pou nou pwoteje agrikiltè ongwa yo atoupri. Deklarasyon sa vini apre anons Lapolòy ak Laongri ki entèdi enpòtasyon sereyal ak lòt danre alimantè k ap soti ann Ikrèn, sa ki pwovoke anpil reyaksyon sou kontinan ewopeyen an. Wi, sa se Washington DC, E nou se voa Kreyol. Nou pral antre nan aktyalite a konsènan peyi Dayiti. Gen prezidan dominiken an Luis Abinader ki soti yon kominike sou fòm de sanksyon kont plizyè pèsonalite, yon trantèn anviwon. Enben korespondan n nan Pòtoprens Masiado Vilme enben te pale avèk ansyen, n ap pale de, li te pale avèk plizyè Moun ki tonbe anba sanksyon yo, yonn ladan li se pdg Gazette Haïti an palan de Assad Volcy. Si m byen kalkile, m gen 16 zan epi m pa janm fè zòn sa. Pdg Gazette Haïti a, Assad Volcy ki fè konnen li gen anviwon 16 lane depi li pa vwayaje nan Repiblik Dominikèn, pa konnen kijan li reprezante yon menas pou sekirite nasyonal peyi vwazen an. Depi pratikman 4 an, je fè ke du journalisme. M gon media tout moun konnen li sin diario tout media dominiken yo ap relaye chak fwa. Kounya m di tèt banm gade m wè nan kisa m ta kapab menase enterè dominiken. Paske je n'ai pas d'arme. M pa nan anyen, m pa nan dwòg, m pa nan kidnaping, m pa nan anyen k pa sa. An oken ka m pa ta ka on menas pou la Repiblik Dominikèn. Patwon medya a di li rekonèt li konn kritike gouvènman dominiken an ki ap depòte nan fason ilegal konpatriyòt ayisyen yo. Wi, m sonje ke m konn denonse jan de manyè masiv e imilyan ke Luis Abinader konn ap pimpe ayisyen tounen. Mwen sonje tou m konn bay lapawòl a yon nèg tankou Claude ki konn ap denonse le racisme dominicain. E kòm Gazette se yon jounal yo swiv anpil, notamman jounal dominiken yo, m pa konnen, èske se sa a ki ta yon menas la? Se t ap trè grav si se ta sa. Se t ap trè grav, se t ap menm yon menas kont libète lapawòl. Paske kòm jounalis, depi m pa gen yon zam nan men m, mwen gen dwa pale. Ansyen militan politik la, ki di sanksyon sila pa fè l ni cho ni frèt, fè konnen l ap rete tann dosye gouvènman dominiken an k ap vini ak bon jan prèv de sa yo repwoche l la. Paske a dat, m pa sou lis ni anbasadè ameriken, ni anbasad amerikèn, ni gouvènman ameriken, ni gouvènman kanadyen. Nou te mande gouvènman an, plizyè fwa nan mikwo nou la, fòk yo mande dosye yo, pou nou wè de kisa yo repwoche entèl. Mwen m ta byen renmen wè ke lis Abinader li di ok, men kisa yo repwoche Assad, men kòman misye menase lèzenterè dominiken. E se lè sa sèlman m ka al devan yon tribinal pou m al montre ke sa yo di a se pa sa. Toutfwa, kèk nan pèsonalite ki tonbe anba sanksyon gouvènman dominiken an nou te kontakte pa t dakò pale nan mikwo ak devan kamera n, di y ap rete tann prezidan dominiken an di nan ki fason yo reprezante yon menas pou peyi a. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Mèsi Massado Vilmé, fò n di ke genyen Pierre Esperance ki se direktè egzekitif rnddh ki di se non se pa non l sa, genyen Youri Latortue ansyen senatè Youri Latortue ki li menm di ke enben se lòt bagay kap regle paske li menm li nan kesyon ze epi gen Antonio Cher Ami alyas Don Kato li menm tou ki rejte desizyon ke Luis Abinader a diferan sektè nan vi nasyonal la nan lide pou kapab jwenn yon ventèn non de diferan pèsonalite ki dwe fè pati nouvo Konsèy Elektoral Pwovizwa ki ap gen pou chaj òganize eleksyon anndan peyi an. Malgre fenomèn ensekirite an, chèf gouvènman an rete fèm sou òganizasyon eleksyon an pandan l revele yo ap travay tou sou kesyon sekirite an. Wi, nou anklanche pou nou gen eleksyon. E ke pou gen eleksyon, fò n gon meyè sekirite. Nou anklanche sou tou 2 volè sa yo. Gouvènman an presize, sou baz akò 21 desanm 2022 an, pwosedi dezinyasyon pèsonalite ki yo menm ta dwe entegre nouvo Konsèy Elektoral Pwovizwa a modifye. Pou kouwè l ye la, Gouvènman an ap soumèt a Konsèy Tranzisyon an 20 non pèsonalite estrikti reprezantatif sosyete an ak dyaspora ap dezinye e pami yo HCT ap chwazi 9 manm ki pral nan konsèy lan. Palan de Haut Conseil lan, Premye Minis Ariel Henry anonse gouvènman an nan tèt kole ak HCT pral òganize avan lontan yon wonmble avèk diferan kouch nan sosyete a nan lide pou pale eleksyon, sekirite, pase men nan konstitisyon an elatriye. Gouvènman an avèk HCT ap travay pou nou fè yon gwo chita tande ak tout moun ki vle. Sitwayen ki siyen akò 21 desanm lan ak sa ki pa siyen yo. Konsa, n ap gen pou pale sekirite. politik, pase men nan konstitisyon an e ale rapido presto nan eleksyon jeneral. Nan korespondans gouvènman an adrese ak sektè yo, kritè pou yon moun vin fè pati Konsèy Elektoral Pwovizwa a toujou kenbe. Moun sa dwe Ayisyen, li dwe rezide nan peyi an, jwi yon bon repitasyon e l pa t janm kondane a yon pèn afliktif ou enfamant, gen yon nivo inivèsitè, Jistifye yon dizèn ane eksperyans pwofesyonèl, gen fòmasyon jiridik ou administrativ, genyen tou yon bon konesans nan kesyon elektoral. Sepandan, pou divès sektè nan vi nasyonal la, eleksyon an pa ta dwe priyorite nan moman an. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Aktyalite ap mennen nou nan Kap Ayisyen, dezyèm vil peyi a, kote yon avoka e pwofesè, Pierre Jacques Philomé Amboise, mouri anba bal. Detay ak jounalis Gérard Maxineau. Yon avoka nan bawo Kap Ayisyen an, Mèt Pierre Jacques Philomé Amboise, mouri anba bal jedi 13 avril 2023 a, aprè ke bandi yo pat rive idantifye te tire l nan antre ès vil Okap. Temwanyaj yo rapòte ke otè atak sila, ki tap sikile sou moto, te kouri apre yo te fin komèt zak malfezans sa. Batonye lòd avoka yo nan Okap, Mèt Renel Telcide, eksprime endinyasyon l ak kòlè l Se yon malèt epa li menm. Li mande klèman pou ke lajistis fè travay li. Kèlkeswa moun lan, de sa koulè ou de son orijin, li pa sanse pale puiske li trè to sa kap pase nan vil kap Ayisyen. Vil ki pa genyen jan d'aktivite sa yo kap fèt la. Mwen panse ke sa a fè nou lapenn. Sa fè nou vrèman mal kòm moun ki konstate prezans nou la a avèk tout konseye yo e de notre confrère ki loje par terre. Men Pierre Jacques Philomé Ambroise pa t sèlman yon avoka, men se te yon ansenyan nan nivo segondè ak yon abit nan foutbòl. Sèvis Depatmantal Polis Jidisyè nan Nò, SDPJ, ak lòt inite lapolis te prezan kote zak sa te komèt pou kòmanse ankèt sou krim sila. Gérard Maxineau Cap-Haïtien pou Lavwadlamerik. N ap retounen nan kapital ayisyèn nan Pòtoprens ak ouvèti trèzyèm edisyon somè finans entènasyonal la jodi lendi 17 avril 2023 a avèk korespondan nou nan Pòtoprens Renan Toussaint. Gwoup kwasans ak sipò Bank santral lanse lendi 17 avril 2023 a trèzyèm edisyon somè finans entènasyonal 2023, yon somè k ap dewoule pandan twa jou Lendi 17, madi 18 ak mèkredi 19. Tèm yo kenbe ane sa a se Finansman Devlòpman Ekonomi ak Ekoloji. Prezidan Gwoup Kwasans lan, ekonomis Kesner Farel, ki di depi lane 2017 pa janm gen kwasans ekonomik nan peyi an, ap di Ki objektif yo fikse ane sa a? Ekonomi an fon kwat, fon tounen lan kwasans lan, men fon gade ke chak fwa gon kwasans de 1 pousan li pral pwovokon yon rechofman planèt la. Kwasans ekonomik lan fondamantal, dayè peyi Dayiti li pa fè kwasans depi 4 dènyè ane yo, li pral lan 5 èm ane li pa fè kwasans, sa sa vle di li pa kreye richès, e lè ou pa kreye richès gen plis chomaj, Moun pa gen kòb lan men yo, pouvwa dacha ekstrèmman difisil. Dayè, sa yo pa menm bezwen ekonomi, se yo viv li. Moun ki nan pi ba nivo yo pa otèv ap soufri konsiderableman. Men nou te vle Ayisyen konprann ke pandan n ap reflechi sou ekonomi an, gon gwo malè pandik sou tèt nou nan monn nan, se sa rele chanjman klimatik la. Kester Pharel fè alizyon ak plis pase 15 milya goud sibvansyon nan sektè enèjetik lan. Li di Leta ka pran desizyon apwopriye pou korije sitiyasyon an atravè kreyasyon de lekòl teknik k ap travay nan domèn sa a. Fò lekòl teknik yo pa ta senpleman konsantre nan Pòtoprens men sou lansanm tèritwa nasyonal la paske n ap gade fenomèn ensekirite a. Gon pakèt bann jenn gason ak jenn fi ki la pòdyab yo pa bay regle anyen pou nou, donk lè yo rete nan tip de aktivite sa yo ou pa konn sa k ka pase nan tèt yo. Li kapab bon tout pouvwa ensekirite a tou fò w ba yo opòtinite nan sans sa a tou. E sa k fè fò n ta fè dè zekòl soti vè leksteryè. E lè n ap pale de enèji renouvlab la, edh nou wè, m te ba yon grafik maten an, lè n ap gade sibvansyon ke n ap fè jodi a la a nan enèji e konbyen kòb ke w ap mete nan edikasyon, lan sante e lan pnh. Twa sektè vito, men n tèlman sibvansyone enèji nan peyi Dayiti, edh nan eta l ye la a, e sibvansyon nan ponp lan tou, ou a pli de 15 milya de goud. Fò kwasans ekonomik lan enkliziv e fò l dirab. M ta renmen fè yon kwasans de 10 pou san. Ou kreye yon pakèt dyòb, men si dyòb yo mal peye, se tèt chaje dlo ye. Olye n konsantre n nan sa n ta kapab rele de soutretans, koud mayo, koud pantalon, jodi a ou kapab antre nan soutretans pou fè batri, mete enèji solè, w ap vann bay gwo mache sa yo tou. Pandan 3 jou sa yo, otorite ayisyèn yo atravè somè sa ap reflechi sou fiskalite ak monetè, ki sipò yo dwe pote an tèm finans ak ki politik enèjetik y ap mete kanpe sou teritwa nasyonal lan, sitou nan kesyon gaz, kesyon petwòl lan. Renan Toussaint. pou voa Kreyol Potoprens. Mèsi Renan Toussaint. N ap retounen nan aktyalite a nan isit Ozetazini kote otorite amerikèn yo kontinye ap mennen lit pou entèdi aplikasyon TikTok Ozetazini. Nou prale nan eta Montana avèk Jeanty Augustin Junior. Lejislatè Montana yo vote vandredi 14 avril 2023 a yon pwojè lwa pou entèdi aplikasyon popilè kout TikTok la opere nan eta a. Pwojè lwa sa a, ke yo rekonèt kòm SB 419, ta entèdi magazen aplikasyon mobil yo ofri TikTok kòm aplikasyon pou itilizatè yo telechaje nan Montana. Nan Montana House la, 54 vòt an favè entèdiksyon an e 43 vòt kont li. Pwojè lwa a ale kounya bay gouvènè Montana a Greg Gianforte pou l siyen. Yon pòtpawòl pou biwo gouvènè Montana a te di, Gouvènè a pral ak anpil atansyon konsidere pwojè lwa sa a menm jan ak nenpòt pwojè lwa lejislati a voye nan biwo li. TikTok, Apple ak Google ki opere magazen aplikasyon mobil yo ka gen gwo amand kont yo si yo vyole entèdiksyon an si pwojè lwa sa a ta vin yon lwa, menm lè li pa klè ki jan eta a pral fè respekte entèdiksyon sa a. TikTok te di nan yon deklarasyon, Nou pral kontinye goumen pou itilizatè TikTok ak kreyatè yo nan Montana, ki gen mwayen pou viv ak dwa premye amandman yo, menase pa gwo ranpa gouvènman sa a. TikTok ki posede pa yon konpayi teknoloji chinwa ByteDance ap fè fas a apèl k ap grandi nan men kèk lejislatè ameriken yo pou entèdi aplikasyon an nan tout peyi a akoz enkyetid sou potansyèl enfliyans gouvènman chinwa a sou platfòm sa a. Mwa pase ya, yon komite Kongrè ya te tande chèf egzekitif TikTok la, Shou Zi Chew, sou gouvènman chinwa a ki ta ka jwenn aksè nan done itilizatè yo oswa enfliyansè yo, sa a Ameriken yo wè sou aplikasyon an. TikTok te demanti ke li pat janm pataje done ak gouvènman chinwa a e li te di konpayi a pa tap janm fè sa si yo te mande l. Konpayi an ap travay sou yon inisyativ ki rele Project Texas, ki kreye yon antite otonòm pou estoke done itilizatè ameriken yo nan peyi Etazini sou sèvè konpayi teknoloji ameriken Oracle. Si pwojè lwa sa pase, Montana ap vin premye eta ameriken ki te pase yon lwa pou entèdi TikTok. Jeanty Augustin Junior, Washington pou voa Kreyol. Epi Ayiti ap pare pou l al patisipe nan Mondyal Foutbòl Feminen an ann Ostrali e nan Nouvèl Zeland, Lutherson Léon depi Pòtoprens. Nan kad yon seremoni ki òganize jounen samdi 15 avril 2023 nan Servotel, responsab komite nòmalizasyon Federasyon Ayisyèn Foutbòl, te akeyi twofe ofisyèl Mondyal Feminen 2023 k ap fèt nan peyi Ostrali ak Nouvèl Zelann apati mwa jiyè k ap vini la. Pou Madam Monique André, ki se responsab komite nòmalizasyon Federasyon Ayisyèn Foutbòl la, jwenn biyè kalifikasyon pou Mondyal lan se pa t yon bagay ki te fasil pou medam yo. Li presize yon lòt bò, pou sa te rive posib, Se tout yon ekip ki te mobilize dèyè seleksyon nasyonal la. Travay la pa t fasil, li te trè difisil. Se te yon long pakou pou ke medam yo fè tout eliminatwa yo pou y arive kalifye. Yo pa kalifye dirèk, y al nan pleyòf lan e nan pleyòf la yo obteni tikè patisipasyon yo nan koup di mond Nouvèl Zeland, Ostrali 2023. Sa pa ka yon akonplisman pèsonèl maskulin an, se mwen k la paske pou medam yo arive. Teren an pou yo livre sa yap livre a ya kanmenm yon ban dèyè gon ekip kap travay paske gen tout preparasyon pou fèt anvan yo donk se yon ekip se pa mwen menm se tout yon ekip ki fè ke sa reyalize. Bò kote pa l, Team Manager seleksyon nasyonal yo ale nan menm sans avèk Madam Monique André. Peterson Desormeau ki revele konpleksite ki gen nan tach Team Manager a fè konnen toutfwa lap viv moman sa ak anpil fyète paske li gen chans kontribye nan gwo akonplisman sa. Sa ki m fyè kòm kòm jèn gason ki pral viv eksperyans lan men nou espere ke tout bagay pral pase byen la pri de sakrifis medam yo e komite a tout staf la m panse nou gen randevou a listwa nou pral nou pral eseye fè sa n dwe fè se son travay ki vrèman difisil ou pa gen ou pa gen ou pa gen yon planin egzat sa vle di orè yo varye. Eksplwa yo rive fè pou kalifye ekip lan pou Mondyal Feminen an kapab sèvi yon sous motivasyon. Merci Lutherson bonsoir et à demain. Mwen diw merci paske w tap swiv avèk atansyon, merci pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak la sante. Bonjour, bonsoir tout moun, nap kwaze demen pou yon lòt edisyon spesyal. Rete ak Bondye. One love. M ranmase pakèt mwen Koz abitan pa mize lavi l M prale Men m ap kite w nan bra papa Bondje Paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w Ba w lavi ak lasante Bonjou bonswa tout moun N ap kwaze nan w lòt videyo Orevwa.